Yon ranje klas ki anvayi ak dlo, yon lise ki anvayi ak labou, 2 lise ki fini, men kominote a gen difikilte itilize. Senkyèm jounen vizit nou nan kad odit kolektif Asosyasyon Ayiti Nou Vle a sou 16 lise kot Kòpèt Kwaribè a te depanse, mennen nou nan kapotiy ak mòganize kote lokal ki konstwi pa vle di y ap fonksyone pou sa. Odit kolektif sou lise yo kontinye travay nou te fè nan odit kolektif Ilavach la. Pandan 11 jou, ekip teren odit kolektif Anva te deplase ale Answouj, Balenbe, Kapotiy, Karakòl, Tyakakavahal, Chantal, Ench, Mirebalais, Mòtòganize, Pilat, Pò Mògo, Ranki, Ròchabato, Sodo, Savanèt ak Tomond nan lide pou konprann enpak reyèl li sekite finanse ak lajan Petrocaribe a te genyen sou moun nan kominote yo. Senkyèm jou a nou fè 2 lise, Lise Kapoutiy ak Lise Mòganize leta te siyen nan dat 31 dawout 2011 lan ak konpani Secosa yon kontra 90 milyon 971 mil 770 goud pou konstriksyon yo. Leta te dekese finalman 90 milyon 970 mil 970 goud epi li peye 14 milyon goud ba konpani JJ Konstriksyon pou sipèvizyon. Ekip teren te rive Kapoti a dizè nan maten. Lise a te sanble fini. Men, lè nou gade, nou konstate mwatye nan sal klas yo vid. Dapre yon abitan nan zòn nan, se moun zòn nan, gason kou fi, ki te mendèv nan konstriksyon lise a. Sepandan, majorite pwofesè yo, menm jan ak bòs mason ki te konstwi lise a, te sòti Wanament, kote nou te oblije rive pou n ka rankontre direktè lise a, Alix Joseph. Men, avan sa, ekip la te fè yon ti pale ak yon paran elèv nan lise a, Eloi Jacksaint, ansanm ak yon elèv ns 3 ki rele Saintfleur Lovinsky. Yo te pataje satisfaksyon yo pou prezans lise a nan kominote a. Mwen menm se Eloi Jacksaint. M gen yon ti non gate alyas Tifèn. Depi w pat Kapote w mande pou Tifèn, epi tout moun ap di w mèli. Bon, se te yon bagay, kòm se li nou te genyen, nou oblije te ap tann, ap fè dè demach eksetera pou nou te kapab gen nouvo lise sa a nou genyen an. Men ke nouvo lise sa nou vin gen an se te trè trè trè favorab a akèy moun Ka Poti te santi yo trè ere di fè ke yo jwenn lise sa. Men nou vin gade an o fil de tan tout kòmansman avni kap vini ou konprann ti moun ap pwogrese nou bezwen yon lòt lise ankò. Paske imajine w nan sal sal de klas ap gen wap jwenn 100 elèv 90 95 elèv sa vle di se ponkò sa toujou la paske tout otan popilasyon ap vin pi peple toujou. M se elèv Lise Nasyonal Dekapotiy e m ap fè ns 3. Nan lise a nou pa gen tout materyèl yo. Nou manke anpil ban paske nan chak klas n ap jwenn 100 elèv, 95 elèv, 90 elèv. Sa vle di se pa tout sal nan lise a ki okipe vre. Gen ase espas Gen ase espas nan lise a, men manke ban. Dèfwa, konn gen kèk pwofesè ki pa vini, tankou pwofesè ki poko nome yo. Men se pa tout fwa. Bon, pou jan lise a ye a, si m t ap bay, m te ka bay 1 a 5. Pou mwen menm, lise a manke bon kèk bagay. Tankou lise a pa gen yon, yon, yon, kòman m te ka di sa? Yon sant. Tankou yon sibèkafe pa egzanp. Lise a pa gen sa. E tandot bagay toujou. Si m pran site, m p ap, m ap fè tout tan m chita la ap pale, m p ap ka fin site. Bon, sa m te ka di, e Kapoti nou gen yon bèl lise, men nou ta swete pou nou gen yon lòt lise ankò. paske gen plizyè lòt lekòl prive e tout timoun sa yo ki soti nan lekòl prive a se nan lise a ale. Sa vle di m t ap mande pou n lage yon lòt lise ankò. Ekip la t ale nan adrès direktè a. Bò lakay li, gen anpil bri, li te mennen nou yon lòt kote, yon lekòl nan Wanament. Se la li te ban nou yon entèvyou. Li te fè istwa Lise Kapotiy ki fonde nan lane 1995. Lise a te nan lokal lekòl nasyonal la. Daprè l, Batimewòs sanble respekte nòm yo. Teren an te pou yon patikilye e tout kont yo te regle. Daprè l, lise a manke anpil estrikti paske yon lise pa sèlman batiman. Pa gen bibliyotèk, pa gen ase pwofesè, elatriye. Li satisfè ant 30 a 40 pousan. 95, sa fè anviwon nou pwal gen 25 an. 25 an depi ke nou te ouvè, men nou gen kòman nou te ouvè. Yo te loje lekòl la nan yon lekòl nasyonal. Lise a te fonksyone dan laprè midi. E yn fwa ke l fonksyone dan laprè midi, nou konnen lekòl nan aprè midi pou mwen menm, M te konstitiye, m te toujou di ke se pa lekòl vrèman. Se ke tou senpleman, yo te obije fè li, paske nonm dè yo pa te apwopriye pou timoun yo. E nou pase prè de 15 an konsa ap voye timoun nan tout klas yo, de setyèm, uityèm, nevyèm. Depi 5 an, nou nan nouvo batiman. Nouvo batiman sa a ke yo fè pou nou an, sèke se li menm ki vin pèmèt nou fonksyone nan maten. Ke nou rantre ladan an 2015. An an septanbre 2015 nou rantre nan batiman. Se yon batiman aparamman ou wè li reponn a nòm ke nou menm nou ta ka di pou timoun kapab aprann anndan l. Men ki genyen dè difikilte tou. Pwoblèm ke nou kapab di lè m fin antre anndan batiman 5 an apre, m wè nou te kontan anpil, men lè nou vini gade 5 an apre, kòmanse genyen yon pakèt ti pwoblèm k ap deteryore. Sa vle di twati lan, nou gen tòl yo kòmanse ap pèdi nan ekla yo e yo kòmanse detache. Yo kòmanse detache. Y gen kote tou yo koule. Koule paske se tòl ki nan dezyèm etaj lan. Li koule. E ankò nou kapab di twalèt yo ke yo ban nou yo. Twalèt yo pa te de kalite. Yo pa te de kalite. Yo ban nou yon seri de ti twalèt tou piti. Se vre, se sa nou ta renmen. Nou ta renmen gen konfò modèn nan, men lè nou antre anndan yo, nou, se tankou se reziye nou reziye yo. Pou mwen menm, le menm jou ke m te antre anndan lise a, m pa te santi m satisfè avèk twalèt sa yo. Si m te ka, si m te gen mwayen, m t ap chanje yo. Pase m te gen pwoblèm pou m te kapab wè se tip de twalèt sa yo. Apre, yo, nou pa genyen dlo. Yo pa ban nou, nou, yo pa ban nou lise. Yo ban nou, yo fè yon bèl konstriksyon avèk kestyon yon, e, e, yon, yon rezèvwa. Rezèvwa la i de grann kapasite. Men yo pa fè yon fason pou rekeyi dlo pli, pli an, lè lapli tonbe, ou di mwens ankò, si pa egzanp nou menm nou gen tiyo akapotiy pou nou te fè rantre dlo, se nou ki fè l, yo pa t fè tout sa yo a. Sa vle di gon pakèt mankman anndan lise a, yo ban nou l san mobilye tou. Sa se feblès ya. Bèl la, lè w parèt ou wè yon bèl lokal, men an ski a trè a mobilye, a biwo pou direktè, biwo pou pwofesè, sal pwofesè a pa ekipe menm, pa t gan anyen menm. A la, se lè lekòl lan, direktè depatmantal la, li kole nan kò m li di fò m antre anndan lise a, Ebyen m fini pa jwenn pwè de anviwon 180 ban. Apre sa, ekip la t ale nan lise mwen òganize a, lise Jean Marie Vincent. Direktè lise a, Norsan Wilmen, t ap tann nou. Wout ki mennen nan lise a enpratikab epi lise a lwen vil la. Klas ki nan redchose a pèdi koulè yo, yo vin wou menm jan ak tè nan zòn nan. Direktè a akòde n yon entèvyou nan biwo li. Lise a fonde nan lane 1993, daprè direktè a, Pwopriyetè teren an, Léon Sainvil, pa t jwenn kòb. Li di lise a genyen 235 elèv. Direktè a di l satisfè a 40 pousan, malgre si l ta dwe chwazi ant repare lise a ak mete men nan wout la, li t ap chwazi wout la. Gen lise Jean Marie Vincent, li fonde an 1995. Se apre apre retou Jean Bertrand Aristide an egzil, li te ap bay yon kantite lise pa komin, e se la ke Garnizé te jwenn chans benefisye lise sa. Lè polisye a kòmanse, te genyen yon komite nan komin nan ki te fòme avèk notab komin nan, plis pè, se te yon pè ki te rele Pè Bona, ki te trè enterese pou lise a te kapab vini nan komin nan. De la etan, nou fè tout demach, nou vin jwenn ke leta di efektivman y ap ba nou lise a, men nou pa t genyen lokal Pè Bona te aksepte, non sèlman aksepte kenbe direkyon lise a pou nou, men li ba nou lokal pou lise a fonksyone nan aprè midi. Te gen mesye Faes yo ki te vini nan komin nan pou te ofri nou kèk opòtinite. Ebyen, nou te chita avè yo, nou te mande yo pou yo konstwi yon lise pou nou. Yo di non FAES pa konstri lise. FAES konstri lekòl nasyonal. Ebyen, m te di FAES, mesye FAES yo konsa, si yo konstri lekòl nasyonal, konstri lekòl nasyonal pou nou, n ap tou mete lise a ladann ann atandan ke yo ta ka konstri lokal pou lise a. Yo te aksepte, E nou te gentan fè tout mizanplas yo, nou bay tèren, efektivman yo te konstwi lokal la pou nou. Nou gen sal de klas yo ki disponib, nou gen elèv yo, men nou te gen pwoblèm materyèl yo, pwoblèm ekipman, nou pa gen ban. Bon fò m di w klè, nou te rive yon lè kote ke elèv yo te oblije chita sou blòk. Bon, erezman pou nou, nou fè de demach apre sa, leta voye konstwi ban pou nou. E bon, nou te tèlman gen ban, bon, se ke nou, yo te fè ban pou nou, nou, kòm se leta avèk leta, nou ede lòt lekòl nan lokalite a ki pa gen. ki pa genyen ban. Si se pou lise an li lè lapli tonbe genyen anpil anpil pwoblèm. E lakou sa a jan enjenyè yo te trete dlo a yo te mal trete li paske dlo a lè lè lapli tonbe dlo a devèse anndan sal de klas yo epi gen sal de klas ki anba yo sèke yo pa ka fonksyone. Paske yo toujou plen dlo. Bon, li gen de ti bagay ke yo, yo li pa t ap ka jere sa paske lè lapli tonbe, avan pli voye, konn voye dlo anndan, anndan galri an, men si lali nou jere li, nou pa t gen menajè kounye a nou genyen, gadyen an toujou degaje l, fè konn konnen retire, retire dlo yo pou nou. Mwen menm, sa ki ban nou, sa ki ba nou plis pwoblèm. Pa gen plis pwoblèm. Se ke li gen de bagay yon lise pa ta dwe fonksyone san li, san yo. E yon lise konsa pa ka pa gen yon bibliyotèk. Ebyen, n ap fè enfòmatik aloral pa gen yon sal enfòmatik. Elèv la ap fè ap fè enfòmatik fòk omwen li ta va gen yon li ta va gen yon kote l fè pratik. Bon, si se pou biwo bagay sa yo m pa bezwen pale, nou pa gen anyen menm. Nou pa gen anyen, petèt m pa konnen, m pa konnen èske yo panse a nou nan jou k ap vini yo si yo ka fè yon bagay. Mwen menm, m te eseye, eseye fè kèk ti bagay tankou m achte enprimant, Men sa kèk ti kòb elèv yo peye. M achte fotokopyez. Epi m degaje m tou. Gen yon jeneratris ki la si m bezwen kouran pou m jwenn li, si sistèm nan tonbe. M ap fè egzamen, m pa oblije ale yon lòt kote. Bon, an gwo, nou fè sa nou kapab. Men mwen menm sa m ta swete ke nèg yo fè, ou pa ka konstwi yon lokal konsa, Epi nou anndan lokal la, epi nou depourvu de tout, de tout bagay. Ekip la te poze Chris Noël Saint Maur kesyon, li se yon elèv ns 1, satisfaksyon l se 50 pousan. Sa vle di, mwen menm si anndan lekòl la menm, mwen abitye. Sa vle di, mwen jwenn chans tou, opòtinite, mwen fonksyone. Lè lekòl la fonksyone, se la mwen. Lè lapli a tonbe vrèman, e dèfwa gravye sa a ki te la, ki te konn pwoteje l, pwoteje dlo an, ou konnen parapò a dlo tòl lan, lè l tonbe, gen anpil dlo la, dèfwa lè l fè gwo deliz lapli, li konn monte sou miray Salopbo a. E li travèse l. Apre sa pou fonksyon lekòl la tou, lè l fè yon semèn lapli, dèfwa elèv ki aleksteryè yo, sitou nan zòn andeyò k ap soti nan zòn isi an, labou fè, si l ta va fè yon semèn lapli ap tonbe, yo pa ka fonksyone, lekòl la vin pa ka fonksyone. Bon, si m ta bale sa yon nòt sou 10, paske konnen an fonksyon gen kèk bagay ki manke. Sa vle di gen 3 lèt yo la dèfwa lè nou bezwen fonksyone avèk yo, sa vle di anlè nan chato yo ta sipoze gen dlo a 100 pousan. Menm lè n ta va bay yon nòt sou 10, sa vle di gen kèk ti bagay ki manke. Sa vle di lè w ap gade pou moman an la, tankou batri nou gen la yo, yo di jan epize. Lè direktè a vle tape egzamen, sa vle di fòk se yon lòt kote Malgre se vre l t gen machin la, li te kapab, machin enprimant la, li te kapab fè egzamen yo vrèman vre, men se alèksteryè l bi je al li, l al peye kòb, l al envèsti kòb pou l kapab tape egzamen, pou l kapab fè pou nou. Ant wout ki pa fèt, lise ki lwen vil ak estrikti ki manke, yon lise, jan direktè Alix di l, pa batiman sèlman. Kòmkidire, tout sa ki klere pa lò.